Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja nap swete chak grenn moun ki se fane relpod yon trè trè bon wikend. Alors, genyen anpil dosye, Se yon veritable melting pot a travè emisyon sila, men dabò se pati avèk yon dosye politik. Dosye ki konsène Ariel Henry. M ta kapab di dosye Ariel Henry an, li parèt kòm yon veritable feyton paske depi kèk tan la, m ta kapab di Ariel Henry okipe sa n ta kapab rele kotidyen laprès. Y ap pale de manda, 7 fevriye, yo pale de Ariel Henry, donk euh, Ariel, son avenir politik apre le 7 fevriye. Ben ekoute, anpil moun konprann ke pral genyen yon gwo gwo gwo gwo kriz politik. E la, sou kesyon sa w kapab mete yon gwo pwen enterogasyon paske apre 7 fevriye, pa gen ken moun ki konnen ki sa ki pral pase. Men tande byen, jounen jodi a la gen anpil moun nan sektè a, gen anpil... Euh, moun nan politik lan ki yo menm vle ale nan yon lòt etap. Ki sa etap sa a ye? Etap sa a se rive e pèmèt ke yon prezidan tranzisyon aksede nan tèt peyi Dayiti. Men y a un pwoblèm. Quel est le problème? Le problème c'est que gen yon moun ki rele Ariel Henry ki di li menm, ebyen, eh Bon nèg prezidan nan peyi sa a, se pa lè zeleksyon pou pase. Bon, premye fwa m wè yon granmoun tèktèk konsa wi. Yon granmoun 72 an, pou granmoun nan kanpe rèd konsa. Lè yo te fenk chwazi Ariel, anpil moun te panse ke se te yon granmoun egare paske nan fason l pale yo ta kapab di se yon djèdjè e ba w. Jounen jodi a la a, Ariel deplwaye tout zèl li epi l moutre ke se li menm ki fòs la. Tout sa nèg yo ap fè se makak. Ou wè genyen enskripsyon ki ap fèt pou prezidan tranzisyon. Ariel di nèg yo mesye bre bagay n ap fè a paske mwen menm nan akò pa m nan pa gen bagay konsa. Se eleksyon k pral fèt, si yon nèg ou bezwen prezidan peyi sa a, ranje kò w pou kapab vin. Prezidan, Ou wè gen nèg la k bezwen premye minis, tankou Steven Benoit ki al depoze pyès li nan eleksyon ki pral fèt la pou ta kapab vin premye minis. Se t ap yon bon chwa paske mwen m toujou swete pou ke yon nèg tankou Steven li ta yon manm nan gouvènman epi l ta gen yon gwo pòs nan men l. Men podyab, hum, lanati sanble kont li. Ebyen, bagay yo ap bouyi. Jan bagay yo ap bouyi la vin gen sa n ta kapab rele yon sòt de konfizyon politik. Pa gen nèg ki konnen ki sa k pral pase, e Ariel granmoun li menm kanpe la a, King a la ganach, li di w li pa fè yon pa, se eleksyon pou l fè. Donk tout moun nan konfizyon. Pral gen yon vwa ki pral pale. Se sa m ap di nou wi. Ou mèt wè gen anpil bagay k ap pase nan peyi Dayiti frè m. Kou w wè blan an pale tout nèg ap ranje kò yo paske. Nèg kap fè politik yo, yo pa tankoum. Eske nou konprann? Sa vle di, se pa moun kom si ki ka gade blan nan je paske nèg yo gen dosye. Gen nèg la ki nan dwòg. Depi blan gade l, li di, tande, m gen dosye wi, fon poze. Eske w konprann? Gen nèg la ki nan ti bagay louch. Depi blan gade l, li di, fon poze. Tan kou imajine, wap fè politik, madanm ou, pitit ou, nan peyi blan. Ou gen byen lotbò a. Blan an parèt li gade w nan je l di w tande non e e fè w poze paske n ap sezi byen w n ap voye madanm ou a pitit ou vini. Kounya nèg oblije ap ranje kò yo. Gon lòt kalkil nou fè sou dosye Ariel la. Anpil moun estime tou yon premye minis se pa yon moun k al nan eleksyon. Se yon prezidan ki chwazi premye minis la. Donk jounen jodi a la a. Dat 7 fevriye an, li vin pa poze pwoblèm. Men jiske la, m ta kapab di, sa kapab pwovoke anpil diskisyon paske misye moute nan yon sitiyasyon bleng bleng, donk, yo te kapab eseye jere kesyon sa. Men gon moun ki vin pale ki kraze bagay la la nèt. Moun nan se sekretè deta. Brian Nichols, nan peyi Etazini, misye di manda PM Ariel Henry an li pa lye ak 7 fevriye. Donk, tout moun ki t ap ranje kò yo la pou 7 fevriye, mesye si e zam n ap pran, se sèl konsa pou nou ka goumen avèk Ariel. Se sa, sekretè deta adjwen ameriken an Brian Nichols, li menm fè konnen, ebyen, Li di, answit, li rete ak aktè yo pou kapab jwenn yon akò pou kapab rezoud kriz politik lan. Ki akò ki pral jwenn? Paske tout nèg la ap ranje kò yo pou 7 fevriye, yo vin prezidan tranzisyon. Yo pa nan Ariel. M te toujou di nou sa. Lèzetazini gon jan l jere politik li pa rapò ak ti peyi yo. Ou wè sa w renmen an, Li pa ladan l. Sa w rayi a, se li l renmen. Nou te rive nan yon moman, ou te wè sa k t ap pase. Prezidan Michel Martelly, tout moun kouri dèyè Michel Martelly. Pa gen moun ki vle wè Michel Martelly nan yon moman. Ebyen, Etazini di, sa se prezidan pa m nan. Jiskaske manda misye bout, eleksyon bleng bleng, konteste, misye pran echap li lage l nan lari. O pwen ke Joslèm Privè kòm entèlijan, l al fon eleksyon segon degre nan palman ayisyen an, l vin prezidan tranzisyon, l vin koupe rache tou. Bon lè sa mesye, si m te prezidan sena, genlè mwen ki t ap prezidan tou wi. Ou konprann? Sa vle di, nèg yo se bay teyat yo toujou fè nan peyi Dayiti, moun ki toujou anvi kanpe kote pèp la, w ap wè Lèzetazini pa dakò avè l. M pral ba nou yon egzanp. Nan premye pati manda Jovenel la, Jovenel tap fè jwèt la. Tout nèg te wè Jovenel la se ton bon prezidan, e son prezidan kap defann peyi. Men, lè pre Jovenel chwazi atake oligak yo kap souse ti pèp la, ki an peche moun site solèy kap patoje nan dlo a jwenn yon ti kichòy, Jovenel vin yon bèt nwa. Eske konprann? Donk, lè l ap travay pou nèg yo, nèg y ap vòlè nan peyi a la a, pa gen pwoblèm, li fèmen je l. Nèg y ap fè fo kontra kouran, pa gen pwoblèm. Tout bagay ap mal mache, pa gen pwoblèm. Men, kou l deside voye pye li atake, gen pwoblèm, lè sa l vin move prezidan. Kounye a la, nou wè sa k pase. Li tèlman vin move prezidan paske li denonse yon seri de bagay, yo manje l. Donk, jounen jodi a la a, enterè peyi a li pap janm kanpe devan les etats unis li pap janm yo pap janm byen wè li donk ou menm si w konprann ke jwèt kap fèt la la Ariel ap pèdi ladann hum ou ka fè anpil erè brother paske jan w wè Ariel kanpe la Ariel pa vle fè bak fò n di nou ke gen anpil nèg Ariel bay mato ou konprann e militan kal siyen akò Kote ke Ariel te pwomèt nan akò a nou te fè avè l la pou l te dirije peyi a avèk nou. Men se pa sa ki fèt. 6 mwa aprè, se zanmi Ariel, se ti zanmi l, se kèlke moun petèt Ariel twouve ki pi pwòch yo, se yo k ap fè de pè e de pè. Nan sans sa, nou menm manm sinyatè akò a, nou pran lari a pou n di Ariel konsa li gen 2 chwa. nan kad pou nou te debloke. Jovenel Moïse sanble pap jwenn jistis menm mesye. Paske sa map gade la, jwèt kap jwe la son jwèt bleng bleng. Eske nou konnen Garry Orelien li abandone zafè Jovenel Moïse la. E nou ta kapab imajine bagay sa parèt vreman tris. Fòn di ke. Jij Orelien te sou dosye sa. Anpil moun te kwè nan jij lan sou premyè demarch yo. Men ekoute, Mesye Orelien vin fè fas ak anpil kritik kòm kwa li pran lajan nan men moun. Misye pran kòb, gen yon kesyon de 2.5 milyon goud kap pale, anpil lajan bay. RNDDH soti yon rapò pou kapab menm mennen ankèt sou jij sa paske genyen de pwen donbre. e nan ankèt li an, e aparaman genyen ti kesyon ki ap debat la kòm kwa misye ta fè lajan pa l. Ebyen jij la sanble fache. Fò n di ke jij enstriktè tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, Garry Orélien ki te an chaj dosye asasina prezidan Jovenel Moïse nan lannuit 6 pou rive 7 jiyè 2021 an lakay li nan Pelerin 5, Ebyen, misye nan tèm jidisyè la, li desezi dosye sila. Sa vle di li retire kò l nan zafè sila. Bon! Garry Orélien pa gen pwoblèm, paske avoka yo, fò n di ke avoka Martine Moïse yo deja bat bravo lakontantman pou dosye sila paske te gen yon seri de bagay ki pandye sou tèt Garry Orélien, dou yo ta pral poze e kestyon sou enparsyalite jij lan paske Kant enfòmasyon fè kwè ke moun ki nan fon dosye sila yo ta pran lajan nan men yo pou tande yo an katimini e an eskonmdida tankou jan ansyen senatè Anacacis toujou di sa, ebyen, m ta kapab di ankèt la pral vin rive nan yon moman l ap byeze. Men kiyès ki kapab fè ankèt sou dosye Jovenel Moïse la? Ban m di w yon bagay, si w pran yon ti bebe nan lari a ki gen dezan, ki fèk ap pale, ki konn ap gade bagay sou televizyon, l ap di w ke, Jovenel Moïse mouri, li kapab site anpil non ba ou, moun ki ta an kelke sòt ta dwe reponn kesyon. Se pa paske yo konplis non, men moun ki ta dwe reponn kesyon. Pase banm di w bagay, si w gon chen lakay ou mezanmi, chen an mouri anndan kay ou, avan y al fè ankèt sou vwazen an, se moun kay la pou yo poze kesyon. Èske w pa konprann? Tout nèg konn bagay la, tout nèg ap rale kò yo dèyè, moun pa vle di bagay la, men on sèl moun kap aji. Tande byen, wè nan dosye Jovenel Moïse la gon grenn moun kap aji. La nati wi. La nati kap aji. E wè gen pil nèg yo arete. Gen pil lòt moun tou yo kapab arete. Men se la nati. Konprann ke Jovenel Moïse pral jwenn justice nan ki peyi? Haiti? Depi ki lè? moun te fasil jwenn jistis konsa. Y ap arete, y ap kenbe nan peyi Etazini, gen sa k ap pran prizon nan peyi isi, e ki petèt lè yo relache ou p ap janm konnen. An tou ka Garry Orélien, zanmi m, ou konnen peyi a son kesyon manjèdòm, mwen m p ap di ke yo te pran kòb, e konsa tou, m p ap defann ou tou, paske, e nou konnen, peyi Dayiti gon jan l fonksyone, lè w on kote, Se degaje w pou fè ti pa w la paske se jou ou kapab konte. Hum! Ebyen fò n di ke genyen kelke enfòmasyon an vrak n ap ba ou. Asasina vandredi 22 janvye 2022 a nan Dèlma 41, yon pastè legliz, legliz la se Maalaleel nan Dèlma, non pastè la se Matye Cherine, e ki daprè enfòmasyon yo, misye t ap chape anba yon kidnaping, yo touye misye. Wout Sen Jid. difikilte pou pase nan wout sila paske le fèt ke moun yo pa vle pase matisan ankò ou te kapab prale euh, kafou ou peye 25 50 pyas men kounya la si se sou moto ou gon 1000 goud ki pa pou ou gon 1500 goud ki pa pou ou ankò plis gen yon sitiyasyon k ap pase nan moun sa la mwen m panse ke fòk ta gen yon fiksasyon anlè a paske sitiyasyon vreman difisil. Vrèman, vrèman difisil, fòk genyen yon bagay ki fèt. An nou gade ti videyo sa a, sitwayen sa k ap pase, l ap esplike. Pou m sòti maten an la a, pou m al nan bawo de Peti Gwav, m depanse prèske 500 dola. E nan mòn Sen Jid mwen ye la a, men moun k ap pase la a, pase moun pa ka pase Matisan. Men peyi n ap pale a, mesye. Men ni, jodi a m panse ke n bezwen sipò tout Ayisyen, kèlkanswa kote w ye, san distenksyon. Pou vin di yon mo avèk Ayiti. Paske pèp la pa ka voye. Aprè tout grangou soufrans, jodi an yo bare nou lawout, yo bare kòdonye lawout, yo bare motosiklet lawout, yo bare tout moun lawout. Mèt pase mesye, mesye. Men peyi a mesye. An ale mèt peyi a. Men li, men vi, men vi anba la men li. Moun la, se yo ta bwa, y ap pase. Yo pa ka pase nan ti tan. Ou peye moto, ou pa ka pa bò kò mwen menm. Pandan nou anlè a fòm di nou ke gen yon dosye m pral ankete pou nou. Yon dosye ki ta dwe fè objè yon ankèt paske gen yon sitiyasyon k ap pase nan Matisan, nèg k ap pran machin, gon klan machin ki rele Dye ki desid. M pa konn si m gen zanmi m ki konn moute machin sa. Ebyen, Dye ki desid la, ou ka pran machin nan, ou ka fon seri de bagay, men, tande byen, gon retou negatif an tèm mistik k ap vin sou ou. M sonje lè m te piti, Gon machin mibalè, on bus, ki le twa rasin. Wè machin sa depi w moute l, ou konn wè koulèv anlè a. Yo di w a ou pa bezwen pè. Se sèl machin, nèg la konn fè 30 minit deplase avan twa rasin. Epi lè w gade w nan wout la twa rasin double w. Ebyen gon lè m sonje, nèg yo antre nan twa rasin, yo fouye moun yo pran kòb. Sa se pase a site solèy, kèlke jou aprè, genyen nèg yo ki donmaje, genyen je pete. nèg yo regrèt sa. Tout sa pou m di nou ke gou enfòmasyon m tande ki ap sikile an katimini. Konsènan gran ravin, enfòmasyon ki ta fè kwè genyen 2, 3 nèg ki frape mistikman paske yo te manyen manm Dye ki desid. E lòt machin tou. Paske enfòmasyon an fè kwè gen pwovizyon ki te pote, gen zonbi nan pwovizyon. Tèt chaje men, e peyi dayiti. Chak jou ap tande teyat kap fèt. Ebyen si nèg yo frape mistikman, ke nèg yo degaje yo la pou kapab jere kesyon sila. E m gon lòt dosye, m ap vini avèk li, paske m ap ankete sou li pou nou, jan nou mande m sa, se konsènan Titeryòs. Paske yo di nou ke Titeryòs, Misye kraze nèt, misye pa ka mache, se sou chèz woulant li ye. Men tande, m poko ka pran enfòmasyon sa pou vrè. Se sa k fè, m voye dwòn mwen sou Gran Ravin, m ap tann, paske m gon maksimòm enfòmasyon ki dwe vin jwenn mwen, pou m kapab konfime ou enfime. enfòmasyon sa pou nou. An tou ka mèsi la fami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou zapresye le travay e pi apre kès kon di a la pwochèn!